Fantom m pa vle w panse kòmsi m se ènmi w. M pa vle w panse kòmsi jan m ap pale an la e joure m vin joure w. But sèl sa m konnen ki pa an favè w patizan, wè mwen menm mwen di sa. M pa bezwen konnen si w pral elimine fanmi m tankou polisye w te fè elimine yo, ki koz ou nan mawon kounya. Yo menn. Dcpj gen dwa pou l fè aksyon avèk entèpòl, arete Fantom nòmalman, m pimpe misye penitansye. Oubyen tou. Men chou fè misye al vilaj, fè misye kenbe guitar l nan men l for real. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Mezanmi sa w sot tande a la se egzakteman sa l ye, Fantom arive nan mawon Sendomeng la se paske l te fè elimine tout polisye ki te tire sou li yo. Nou sonje epòk sa kote ke Fantom ta pral jwe nan geto a pou bandi yo, ebyen lapolis te debake sou yo kote ke 4 kawotchou machin Fantom te leve anlè tèlman l t ap kouri pou bal ke lapolis t ap vide sou li, ebyen nou sonje epòk sa kote ke Fantom te fè sèman si yo pa remèt li machin li ap gen gwo dega ki fèt, ebyen Fantom pa t jwenn machin nan bak, sa k pase Fantom fè elimine tout polisye ki te tire sou li nan jou sa a nòmalman daprè deklarasyon Masterson la, Masterson pran rezo a la li vrèman fache dèske se menm bandi sa yo kap mete pil moun nan pwoblèm nan peyi dayiti epi se menm bandi sa yo fantom ap fè pwomosyon pou yo fantom ap fè live ap fè mizik ansanm avèk yo masterson de barikad vrèman fache la estomake li di yon pakèt verite ebyen mezanmi masterson la li vrèman salanbe fantom kote ke li jwe foto masisi paske fantom tap griyen dan pandan se tan izo li menm te montre l trè wil paske te gen pil bal, pil katouch ki tap tire pandan ke yo te nan live la epi Fantom li menm ap griyen dan l ap fè konnen ke se pa vre se pa bal se fe datifis ebyen Mass National li di Fantom parèt tankou yon masisi e nou sonje Izo li menm te fè yon live kote ke li tap bay detay fè konnen ke si Fantom te mouri jou sa a jiskaprezan Bisantnè a tap cho e li fè konnen ke polisye ki te Tire sou fantom yo e yo pa la ankò paske ou li fè dyab li a manje yo nou konnen kijan bagay yo ye nèg yo yo gen pouvwa yo gen yo gen bal yo gen zam ebyen yo manje polisye yo e masterson fè konnen ke dcpj ak entèpòl t sipoze mete yo an aksyon pou yo mete fantom anba kòd paske polisye sa yo pèdi lavi yo se koz fantom ki fè gang li yo touye polisye sa yo nou pap pale anpil nou pral kite w tande masterson pou plis detay. Fantom m pa vle w panse kòmsi m se ènmi w. M pa vle w panse kòmsi jan m ap pale an la e joure m vin joure w. But sèl sa m konnen ki pa an favè w patizan, wè mwen menm mwen di sa. M pa bezwen konnen si w pral elimine fanmi m tankou polisye ou te fè elimine yo ki koz ou nan mawon kounya. yo menm. Dcpj gen dwa pou l fè aksyon avèk Entèpòl, arete Fantom nòmalman, pimpe misye penitansye. Oubyen tou, make sure fè misye al vilaj, fè misye kenbe gita l nan men l for real. Fè misye kenbe mikwo avèk gita zam ni nan men l for real. Misye pa gen dwa ap itilize enfliyans li pou l ap fè sa l ap fè a la, jèn yo deja nan tout kalite pwoblèm epi pou Fantom ap vin mete gang nan vizaj yo. M pa vle moun vin panse pou yo vin di m oo, an ou pale de Tony, ou pale de Fantom epi ou pa pale de Izo. Ban m di w. Avan menm mwen tande izo m te tande m pat menm konnen pati pa izo an men m te konnen pati pa Tony mix an bagay la tèlman nève m epi m fè ti bout videyo a lè kounya la map fouye gon nèg ki di gon nèg ki di sawè m di a la m di kèt mwen fòm al tande sak pase sak pase izo la m al tande m wè izo te nan bagay la tou m fouye m wè izo kap m pran sanm tande misye. Pa sonje m, wa sonje m sot di w talè an, mwen menm m son viktim ladan tou paske mwen menm, lè mwen menm yo te pran fanmi m epi kounya la pandan yo rele se mwen ki te responsab pou pale, m ap pale avèk nèg yo. Pandan m ap pale avèk nèg yo, chak fwa m fin pale avèk nèg yo, se. Kafe anmè m pran. Paske m anvi bay repons, m pa ka bay repons paske nèg yo gentan gen moun nan nan men yo. So, m oblije al dousman. Paske yo gentan gen moun nan. Lè kòm si, pa egzanp, lè m fin tande tout pati Izo, m rele Izolan tou. M rele Izolan dirèk. So, si m gen kontak Izo dirèk, make sure avan tou, m tande misye. Non sèlman m tande pati, m tande pati misye bay nan entèvyou an, e m tande misye m pale a misye dirèk yè nan telefòn. Misye di, misye di monchè mastè bagay la konplèks menn. M di misye yè m wè bagay la vrèman konplèks. Misye di monchè bagay la plis ke konplèks, misye eksplike m sitiyasyon an. But. Li pa rete, kòm si, pa misye an konplèks but estil gen opsyon pou deside pou pa ale. Mwen m chita sou sa. Whatever nèg k ale an, ou gen opsyon pou pa ale. But ou konnen, lavi gen chwa. Ou oblije fè, ou oblije chwazi sa k ap pi bon pou ou an. So nan moman ale an, e li k pi bon pou li, li deside ale. Tankou tout lòt nèg. But kounya la, lè Fantom kòm moun fou, Fantom moun fou, Fè live kounya poul poul ap ironize komsi moun kap di sa pa bon an poul moutre moun li lwil but li vini poul moutre w li fè mizik avè yo menm nan Fantom an pasan sam pral di an la gon bagay m te di sou. avè nou an. Tout lè kòmsi ou te manke mouri nan aksidan. Tout lè nap chita nan kamyonèt ansanm. Nèg chita sou nèg. Nou nap fè sakrifis ansanm. Nou pral Jakmèl. Nou pral nan tout pwovens. Gason sou gason. Nou pa gen machin. Nan kamyonèt nou pral jwe. Yon sèl rad sou nou. Yon boutèy wonm nan men nou ap bwè a 10 nèg. Spageti kay grimèl ap manje a 3 4 nèg nan studio an tout sakrifis ou konn fè yo menn epa 2 sakrifis m konnen w fè my friend youn nan pi gwo sakrifis ou fè menn ou rete ou bay viw pou mizik menn. Ou viv avèk mizik plis ke ou viv avèk pwòp fanmi ou, pitit ou, madanm ou menn. Sa son gwo sakrifis li ye menn. E tout moun wè sa a menn. E tout moun konprann sa tou wi. Wè tout sa a yo nèt, ou dilete yo my friend. Ou dilete tout sa a yo, ou pa gen valè ankò nan zye pèsòn moun. Ou gen valè sèlman pou gang wap promote yo gen valè sèlman pou gang ou bay respè yo gen valè sèlman pou moun kòmsi ou panse ou dwe yo map tande w kap pale avèk izo menn ou sanble yon pousi ou menn lè wap pale a menn lè wap pale avèk izo vilaj la menn e pousi ou ye devan misye menn misye e bon zam li genyen ou menm wap ranse ou menm wap di fedatifis ap tire Kijan w te santi w? Al tande tèt ou ankò pou wè si w se yon pousi. Al tande tèt ou ankò k ap pale a Izo pou wè si Izo pa real epi ou menm ou fake ou se yon pousi. Pandan w ap kraze vizaj ou, w ap defè tout sa w te fè. Banm fon ti poze pou m antre nan imaj pa egzanp Mikaben menn. Pandan w vivan ou wè kòm si te gon aksidan menn ou pa wè. Nou desann drapo. Gon epòk gon kote timoun ap tiye tèt yo lage tèt yo anba. Yo fè nou yo konekte tout radyo ansanm pou nou pale avèk lajenès. pou n di yo non rès gwoup la la toujou nou bral frape nap kontinye travay nou di yo nap toujou kenbe la pou nou frape menm si n pa respekte l nou kraze rèv nèg ki mouri yo men banm di w menn ou wè non fantom non kraze la banm di w sa patizan gon nivo rive menn Se fou fou. Yo men. Non fantom nan men. Son non. Avon te fe simagri sa w fe yeswa. Avon te komanse ak tankou moun fou sou entenet deja yo. Lò te kòmanse diminye valè w lan. Ou pap janm konprann sa. Son non ou te mouri menm drapo ameriken tap desann pou li. Bon m vòl li kounya. M pa bezwen di w pou drapo Ayiti tap desann. Son non sa k sot fè pou Mikaben nan la e pa kòmsi m pral di ou depase Mikaben non. But, avèk tan an ki t ap al evolye, t ap gen plis teknoloji, mesaj la prale pi rapid, gon pakèt bagay ki pral fèt, sa vle di, se garanti li t ap 10 fwa la valè de Mikaben. Ou genlè pa wè sa k so pase pou Mikaben la menn. Yo, Mikaben mouri avèk pòch li koule but misye mouri rich. Misye rich avèk respè. Pandan tout moun tap fawouche misye pafwa avon pil ransta e patizan mèt kwèm si w vle menn. Yow, ayisyen konn renmen menn. Yo just pa gen mwayen pou yo sipòte but yo konn renmen yo konn apresye. E m pa vle w panse tou ayisyen moun fou epi yap bliye sa w fè a la. Nan, yo pap bliye sa w fè a la. M pa vle w panse moun ou blese la, valè moun ki pèdi kòb yo, valè moun kòmsi ki doktè Valè moun ki fè sakrifis nan inivèsite, valè moun ki fè gwo sakrifis, ki kite peyi an k al fè vye djòb lòt kote epi kounye a moun ki fè yo sa epi ou menm w ap ranse avè yo. M pa vle w panse kòmsi gen moun ki pral bliye sa. Jodi an menn ou pa menm vo sa w konnen sa w konnen k konn sot nan deyè w la pa vo l la kounye a my friend. Ou pa vo l. M pa vle w panse kòmsi map joure w, m just ap ba w reyalite an, imaj lan, picture an jan l ye a. Jan l ye a. Ayiti renmen w twòp pou fè Ayiti sa w fè l la la Fantom. Apèl avèk dcpj. Apèl avèk dcpj. Tout jèn Ayiti apèl a leve vwa nou pou nou si pou nou kanpe sa kap fèt sou entènèt la avèk Fantom kap pwen nenpòt lòt atis nan fòk nou fèl apèl avèk dcpj pliz itilize Interpol fè aksyon pran Fantom kote li ye an pa kitel fè plis dezas avèk enfliyans li. Pa kite Fantom fè plis dezas avèk enfliyans li. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!